Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsè de bal dan la kapital. Vous pouvez avoir une idée de sa kap pase nan Pòtoprens. Jounen jodi a la m ta kapab di gè la li ouvè nèt. Men ekoute, gen yon pakèt moun kap di tèt yo ben pandan gè a ouvè a, ke li ouvè nèt paske gen yon lè k ka rive ebyen nou kapab jwenn yon ti kanpo men fò batay la kontinye paske nan sa nou ye la il fò ki yè se kon apèl yon vrè gè se pa yon pseudo gè sa vle di jounen jodi a la wè gon batay ki anvi fèt Demen ou wè batay la anvi fèt, ou tande de twa kout bal, apre demen, pa gen kout bal ankò. Non! Si gon batay k ap fèt, ke l fèt nèt. Paske ban m di w yon bagay, nou p ap viv, nou p ap fonksyone, ebyen, si Leta li menm li deside pran yon semèn, de semèn nan men nou, pou l ka fè travay li, ke l fè l. Men pwoblèm nan se ke gon pakèt nèg k ap kòde nan Leta a, e gon pakèt lòt tou, yo menm k ap dekòde. Batay jodi a la, m ta kapab di, s on kesyon de Operasyon chache Vitelòm. Operasyon fas a fas. Lapolis ap lage anpil kout bal ansanm avèk bandi ame yo nan zòn Vitelòm, zòn Tòsèl, Pènye e tout blòk sa yo. Batay nan Tòsèl, batay la rèd. Paske pa bliye m te di nou ke sa se yon operasyon ki vize pran Vitelòm. Operasyon vize pran Vitelòm nan paske li menm li sansè anpe pli adwat pou lapolis, lapolis sènil. Men an menm tan lapolis nan pa lache lèzòm de 400, lèzòm de 400 mawozo paske la ou wè bagay yo rèd anpil mò resanse nan dènye moman sa yo la e ou pa wè foto yon polisye k tonbe ou wè se bandi k ap pran frap sinon kèk moun nan popilasyon an ki ta yo menm tou ta sanse viktim men ekoute. Pou sa n te wè yo, ben, lapolis gen kontwòl nèg yo e lapolis ap mete nèg yo atè. Anlè a la, jodi a, bagay la te rèd. Zòn Tòsèl, Pernier, Akademi, paske nan blòk sa yo gen plizyè lekòl, timoun yo se atè yo kouche plat. Tèlman, te gen anpil koral ki t ap chante anlè sa. Moun yo pa konn ki sa pou yo fè. Bagay la te vrèman rèd. Men fò m di nou byen ke. Gen yon seri de siy k ap tonbe sou peyi Dayiti, se siy pou dir ke bagay yo grav. Bagay yo te grav wi, men kounye a m ta kapab di bagay yo vin pi grav. Paske nan dènye batay laplèn nan, m kwè genyen yon kanna ki pran bal, kanna mouri. Tèlman bal ap file wi, m ap gade pou m wè gen yon moun ki gen yon kuizin, gade bal rache tout veso, tout bagay depatcha nèt. Jodi a la, gen yon bèf ki mouri. Bèf la pèdi lavi l. Paske nèg yo t ap mete bal. Pandan nèg yo sanble pral pran bèf la. Paske ou wè jan lari a ye la. Lari a pyeje nèt. Se swa ou sa oubyen ou pa sa. Ou tande sa m di w la wi. Si w ap soti nan lari an se swa ou sa oubyen ou pa sa. Epi chak grenn moun k ap soti nan lari a m ap ba nou yon ti konsèy. Ou kapab rele sa yon zòn de rekou. Pa egzanp, si w ap pase nan Kwadèboukè, men omwen nan zòn Kwadèboukè w ap pase a, nan wout sa a, ou konnen si gen yon pwoblèm, men tèl lòt wout ou pral fè pou si gen kouri, gen moute desann, pwoblèm, lapolis, bandi, ebyen ou ka gen tan jete kò w. Ebyen tande byen, èske nou wè zòn stasyon Mibalè a, wout pou sòti pou ale nan blòk Mòn Kabrit pou moute? Gon pèsonaj ki a yon bèf nan men l mesye. Nèg yo fizye bèf la wi. Hey gadon Haiti mezanmi. Nèg yo fizye bèf la nan men pèsonaj la. E m kwè gen yon chofè tou ki asire transpò departement du centre ak port au prince. Men souvan se nan zòn kwa de bouke a li menm li rete. Li poste nan stasyon mirbalè. Ebyen gen enfòmasyon ki rive ki fè kwè chofè sa li menm li ta pèdi lavil. Bref se pou m di nou ke bagay yo rèd. Bagay yo vrèman rèd nan Pòtoprens. Anpil kout bal, chak jou se bal, nou pa konn kilè sa ap kanpe, paske lapolis li menm li detèmine, e bandi yo tou yo menm yo di yo p ap mouri tèt atè. Sa vle di, bagay la, li rèd. M gen plizyè foto yo voye ban mwen, foto nèg ki tonbe. Ba wi, nèg ki tonbe, bandi ki tonbe, Si nou vle n ap jwenn foto sa yo tou, men m ta kapab di lenfo ki a marke la jounen di 13 me 2022, se la mò di polisye Gibson. Gibson, e nan sa k pase nan Lamante 54 la. E ou wè sa k bèl la? Lè m ap gade foto polisye sa, se yon moun m souvan rankontre nan lari. Men li menm se konsa l tonbe. Fiziyad fèt, ebyen, misye li menm. li pèdi lavi l. Sa li atò, pandan pote boure a, misye li menm li te nan yon machin, nèg yo antre nan machin nan, yo ouvè l ak bal. M ap gade pou m wè tou yon ti demwazèl, li pèdi lavi l, tonbe fas ba, epi l ap naje nan san. Yon ti djwed, misye tonbe tou. Gen yon lòt jenn gason, li menm li pèdi lavi l. Sa fè 4 mò deja, 4 foto. ki rive jwenn nou sa fè 4 mò. Bagay yo rèd. Bagay yo rèd nan Pòtoprens. Pandan se tan, moun ap mouri, lòt nèg menm ap fè politik. Tankou m ap gade yè André Michel k al bay konferans, bon ki ap fè de jimnastik sou kesyon li te pran baton, epi aprè. ap fè konplo pou yo mete militan deyò. Se yo benefisye batay pèp la. Jounen jodi a 2 nou rache, nou pran prizon, nou pran bal, militan mouri. Nou di ankò, Abraham di sèt ase, grenadye ak tout sa ki mouri, sa fè ayan. Fòk militan jwenn jòb, militan travay, fòk nou nan meri a. Jounen jodi a, nèg yo pa ka konnen pou yo trete m, Mwen menm Vincent Jean Robert, nan nivo batay mwen, pou yo konnen, pou yo konnen, pou yo pa ban m entegreman nan mèri a, yo pa chanje katèd yo, fòk nou menm, nou nan mèri a, nou pa bezwen konnen si n ap premye manm, si n ap dezyèm manm, si n ap twazyèm manm, men kanmenm, fòk nou nan mèri Petyonvil, wè pa wè, vle pa vle. Nap gate jwet a nan men sdp, nap gate jwet a nan men Ariel Henry, nap gate jwet a nan men kominote entènasyonal di blan kaka sa yo. Mwen menm, m al nan langèt, pou mwen lanse batay mwen jodi a la. Mwen gen 2 galon gaz la, si nèg yo pa ban m enfòmasyon sa k ap sòti la jodi a la pou rive samdi, m ap kraze 2 Dèlma a Petyonvil e m pa janm voye monte e samdi a m fini l. Nèg sa yo pwochèn fwa, n ap boule machin yo. Bon, jounen jodi a, nou menm militan, depi yo pa entegre nou, baton André Michel pran, e ti milat ki ba li l, men se ti nèg nwa ki te ba li l, yo te ka ba l plis, nou fistre, nou grangou, nou batay, fò nou peye kay, fò nou entegre nou tou, paske e pa sèl nou menm, se pa sèl nou menm, se pa sèl nou menm ki pou rete nan lari a toutan. Nèg yo pa konnen pou yo ka itilize nou kòm boulèt kawotchou. Fò militan emèje, n al lekòl, fòk nou grandi. Nou menm nou di n ap pase pa plan B. Mwen menm, mwen di sa, Jean Robert Vincent Alaso, avèk tout ekip mwen, fòk nou nan mèri Petyonvil. Plan B a se kale André Michel? Bon, plan B a, nou pa janm gen devwa pou nou panse tou pou nou kale André Michel. André Michel se ekip nou, se kolòn nou, se frè batay nou. Jounen jodi a nou konnen se yo benefisye batay pèp la, se li k nan men yo, e yo k t ap mennen nou. Si yo gen pouvwa nan men yo, fò yo tou, yo menm, militan ki te nan lari a, fò yo men jenou, fò yo entegre pou tout militan ki te milite Dèlma, Jean Timanus, Magalie Lacroix, Vincent Jean Robert, Grégoire Mélius, Zèt, Pran lòt ankò militan anba lavil de Pòtoprens, Abel Lorenson, pran Edouard St-Fleur, tout moun ki mennen batay la kote li ye a, batay Petro Caribe, masak Lasalin, nou tout nou dwe patisipe ladann. Fòk nou nan meri, nan tout gwo militan nan meri yo, sinon n ap pase pa plan B. Sdp ap pèdi, blan ap pèdi, Ariel Henry ap pèdi. E sa n di a. Jounen jodi a, se ratifye, wè pa wè, vle pa vle, n ap pase pa lòt planbe. Non pa m se Vincent Jean Robert, pòtpawòl Alaso, Petyonvil. Pa ke André Michel, pa ke Nenel Cassy. M ap gade pou m wè Michel Martelly ki fè spòt pwogram ni le 21 me nan peyi Etazini e finalman tout bagay byen mache. Se kòmsi sa pèp la ap viv la, sa pa enterese ankenn dirijan. Se pèp la k pou mare ren l pou l manje sitiyasyon sa. E poutan, lè eleksyon pral rive pèp la, nou pral wè yo tout. Men elas, pèmèt mwen n di nou sa, nou pa gen etòf. Paske sa k ap pase nou la, nan sitiyasyon nou ye la, pou ta wè de twa jou apre, ou pral kouche sou yon bilten pou vote yon nèg. Se triste pou le peyi. Se triste. Bon, euh, fò n di ke peyi a pa bon tout jan. Peyi a pa bon tout jan paske m ap gade pou m wè la a, gen yon seri de fo pwofèt ki yo menm antre nan peyi a, lage pwofesi agòch adwat, Ayiti pral kraze, Ayiti ap mouri, moun ap bagay. Kounya yo pa konn sa pou yo fè ankò, se goumen yap goumen antre yo. Poukisa legliz pa ini? Poukisa vodou, vodouyizan pa ini? Tout moun ta ini, peyi sa ta ralon souf. Paske mwen menm di nou sa klè. Ou wè le jou legliz fè yon sèl, vodouyizan yo fè yon sèl, pou n priye pou n chanje peyi sa, lap chanje. Men elas, nou pa sou sa. Map gade pou m wè sè Lora. Fi k te di Jovenel ap mouri an avèk yon lòt ki rele Esifas Leveye. E nou sonje dosye l, misye te pran yon fi, yon nèg la bagay sa yo. L al rete avè l sou kont li pral wa. Misye chaje nenpòt 4 fi nan yon sèl pyès kay. Donk misye ap regle bagay malfektè, e pa sa? Ebyen, moun sa yo kwaze la, youn ap voye voice bay lòt. Se tèt chaje, anpil move pawòl. Ann tande yo. Bonjou Soloa. E M espere ke ou trè byen avèk tout fanmi ou. Ban m di w yon bagay, Shadora. Mwen menm, gen yon minimòm edikasyon manman m ak papa m te ban mwen lakay m. E, se vre m se moun andeyò, men ti edikasyon sa yo ban, yo te ban mwen l. M pa ka pwosede menm jan avèk nou pou m ap joure moun, M pa ka fè l konsa. M pa ka fè l konsa. I pi fasil kòmsi si yon moun di m de move bagay, m kapab pataje yo avèk lòt moun. Men, mwen menm gen de bagay ki pap soti nan bouch mwen. E dayè, e, menm Jezi ou di w reprezante a, Jezi te toujou prè pou l tande tout moun, ni moun ki bon ni moun ki pa bon. I te toujou prè pou li, pou li pale avèk yo. Kounye a ou, ou tèlman pur! Kòmsi si nimewo telefòn mwen si nimewo telefòn ou sou telefòn mwen kounye a fò madichon rive m wonn fò fò fò fò fò malè rive m donk se sa pou ou menm se sa se sa ki kalifye w pou w vin dirije moun e e avèk de santiman konsa depi moun lonmen non w moun nan gentan merite mouri tout moun ki lonmen non w yo gentan merite mouri epi pou ou menm ou kalifye se Bondye ki voye w vin dirije moun se Bondye k voye w vin dirije peyi Seloura gon minimum konpreyansyon m ka toujou konprann ke m panse menm si se vre lekòl lèzòm yo pa fòme moun men si w di Bondye fòme w gon minimum sajès pou w genyen dakò gon jan pou w apwoche yon ansanm de bagay e jan w apwoche m nan sa w jan sa w ap fè m nan se menm bagay la Evens Brillant te fè m men Evens Brillant tout moun konnen li menm se franmason ou menm ou di w se reprezantan Jezi fò m ta wè gon diferans Seloura. Se nan diferans lan wi moun pral wè veritableman Letènèl li menm li te fòme w jan w toujou ap di moun yo. E m ap toujou di w sa, e, e, e, baka yo te mete nan tèt nou lè nou te konn ap mache kay bòkò yo, se yo menm k ap pale nan tèt nou kounye a nou di, nou di moun se Bondye sesi se se sela. Sè Lora, e, ale pi dousman paske m panse lavi a mande plis sajès, plis imilite. Donk se pa bay moun madichon konnen ou pa wè lòt moun pou bay madichon e lage madichon nan kòl se leveye. Madichon pa antre sou leveye non makomè. A bon! Hum! Pou ou menm, kounye a ou panse e ou gon pawòl ke w ka pwononse ki ap ki ap rive sou leveye ki ap afekte m? Enben bon, ou rive nan dènye limit ou wi sè sè Lora. Se sa byen fè m mal paske poukisa ou wè m voye mesaj yo ba ou maten an se pa paske dayè ou wè m pa m pa voye odyo pa m ba ou Se de audio de lot moun ki fè de revelasyon ki konsène m voye ba ou. Donk poukisa ou oblije fache? Poukisa ou oblije joure m? Poukisa ou oblije ban m madichon? Poukisa ou oblije di di m fwa malè rive m? M te sèlman fè sa paske m vle rasanble tout moun paske nan sa nou ye la nan peyi a mwen menm sousi m se pou m ta rive rasanble tout moun ke nou diferan ke nou pa diferan pou nou gade kisa n te kapab fè ansanm e kisa n te kapab pwopoze moun ki nou ki ki kap tande nou paske chak moun ap tande yon gwoup moun e se sak fè jodia avanm fè live la m te vle ou menm fon pou fon ti kontak avèw e sak fè m voye mesaj yo ba ou dayè ou site nom m nan radyo san ou pat menm pran kontak ansanm avèk mwen sa pa deranje m men poukisa kon se ou menm epi sa ou fache wap bay madichon sè lora sè lora ale pi dousman Pale pi dousman, e m ap redous ankò, pran yon ti tan pou kesyone espri k ap pale avèk ou yo, e kesyon w ap di m fè moun konprann se Letènèl la. Sensèman, se pa Lespri Letènèl. M ap di w sa avèk tout franchiz, se pa Lespri Letènèl. E menm si m ta fè w yon bagay pou w ta os, pou w ta ban m madichon konsa, omwen, ou ta kite m fin fè w bagay la, men se pa, m pa fè w anyen, de mesaj sèlman m voye ba ou, yon fason jisteman pou m kapab rive tabli yon ti minimòm relasyon ansanm avèk ou, pou n wè kòman n te kapab mete tèt nou ansanm, Sa ki konsesyon n ka fè? E kòman n ka rive antann nou sou sèten pwen pou n te kapab ofri moun yo mye parapò a sa n ap ofri a kounye a? Se konsa pou ap pwosede. Ban m madichon joure m. Sè Lora, ale pi dousman. Yon lòt fwa ankò m ap di w, ale pi dousman. Se leveye k pale avè w e m ap redous ankò, madichon pa rive sou leveye. Aprann sa pou tout. Mèsi. Mesye Poligam, ki rapò mwen gen ansanm avèk ou, tande? M pa gen ankenn rapò ansanm avèk ou. Ou se yon satan an pèsòn degize. Ou tande, mesye? Mèsenè. Ou konprann? Malpouwont. Ou konprann? Èske w pa konnen Bib lan di konsa, nan Jan 8, 30, 30, 32, Jezi di konsa, Si vou demere dan ma pawòl, vou zèt vrèman mè disip, vou konetre laverite, e laverite vou afranchira. Ou anchene anba chenn dyab, anba esklavaj satan. Ou pa t gen Jezi ki te mouri pou ou sou bwa di kalvè. Se sa k fè w ap kouche avèk twa fanm. Ou sot nan yon chanm, w al nan yon lòt. Ou sot nan youn, w al nan yon lòt. Ou pa pè la, ou pa pè Ètre Siprèm nan ki kreye syèl la, ki kreye tè a. Hein, mwen rele w mèsenè, mwen rele w mechan. Humm ki rapò m gen avèw pechadò satan le diable hein satan degize ki rapò m gen avèw hein m pa gen relasyon avèw pou wap vin mete nimewo w sou telefòn mwen ou wè m se menm moun avèw ou pa wè chak mo chak moman bib mwen nan menm se tout tan bib mwen pa janm pa nan menm non. Ou pa tande sa pawòl la di, Jan premye vèsè premye, O kòmansman etè la pawòl, la pawòl etè avèk Dye, la pawòl etè Dye. Ou pa tande Jezi Kris di konsa si w gade on fanm sèlman a on rega w pou dezabiye l oubyen on gason si w gade on fanm, on jenn fanm oubyen on jenn gason a on rega pou dezabiye l ou komèt adiltè? Adilteryen! Ki relasyon m gen avè w, mechan, blasfematè? Gade si w pa retire nimewo w la kounya la sou telefòn mwen ou pral wè kòman m pral bloke w. W ap sezi wè sa. Ou pral kriye nan de grenn je w yo. Ou pa konn Bondye, Mèt syèl la, Mèt tè a, Lepè, Lefis, Lesentespri. Ou pa konnen se Li menm, yo menm ki fè tout bagay? Hum! Ou konn jezi? Si w te konn jezi koman w ta ka pran 3 3 fanm chak jou wap wap wap kouche yo koman w ta ka fè pran 3 fanm si w te konn jezi se paske w pa konn egzistans jezi kris ou pa konn egzistans jezi kris kisa wap vin voye ban mwen la m pa gen rapò avèk ou m pa bezwen nan dyalòg avèk ou mechan m pa bezwen nan dyalòg avèk ou mechan. Se mechan ke w ye! Se peri w pral peri! Se nan tè w pral pouri, w pral tounen vè, apre pou w al boule nan lanfè! Mechan! Se pou sa w travay! Mechan! Ajan di dyab! Se le dyab ki voye w! Ki kote w soti? Se pa andan advantis ou soti? Advantis pa koute? Se Bondye, se Bondye y ap sèvi? Te kwè advantis se yon relijyon degize yo ye, se katolik degize! Oh oh! Ki rapò m gen avè w, mechan? W ap vin voye nimewo w sou telefòn mwen. M pa gen relasyon avè w. Ou pa tande sa m di w mwen ye? Mwen se yon moun ki dwat, mwen se yon moun ki jis, mwen se yon moun ki sent, mwen se yon moun ki gen lakrent de Dye, mwen se yon moun ki gen lapè pou Bondye, mwen se yon moun ki respekte Bondye. Men ou pa gen okenn krent pou Bondye, ou pa gen okenn respè pou Bondye. Ou son mercenaire on blasfemateur poukisa pou wap vin voye telefon ou numero sou telefon mwen pou wap vin voye bakay bon mwen wap wont kiyes ou pral reprezantan ou pral wa kiyes ou pral reprezante la jezi kris ou we jezi kris se pechador liye li sot nan syel la tou sen Jezi ki sot nan syèl la tou sen, san pou san òm, san pou san espri. Li monte tou sen, li mouri pou limanite, li monte tou sen. Ou ta ka reprezante, ou ta ka reprezante Jezi Kris? Ou di ou pral wa, ki moun ou pral reprezante a? Ou vle jwe anglouti peyi a pi mal ke jan l ye a? Mechan. Ou pa bezwen vin voye bagay ou yo ban mwen, m p ap li yo. M pap li yo. Ki relasyon m gen ansanm avè w? Ki rapò m gen ansanm avè w? Ale nan Bib la pou wè. Jezi di konsa, e, e, e, e, pou wè kisa l di, pou yon moun, moun k ap pran fanm repidye. Sa vle di, lè w pran yon fanm ki kite mari l nan kay li, al li pou wè kisa Jezi, kòman Jezi rele moun sa yo. Li rele yo adiltè. Li rele yo adiltè, se sa l rele yo. Ou konprann? Se sa l rele yo. Li rele yo adiltè. Gade mwen pa gen ankenn rapò ansanm avèk ou mesye. Ou pa bezwen voye bagay ou yo pou mwen m p ap li yo. M pa gen relasyon avè w. Ou se yon mò vivan. Bib lan di konsa ke Mat, e, Jezi di ap di, lè, e, se pa tout moun k ap di, Senyè, Senyè, k ap eritye wayòm syèl la, men se moun ki fè volonte Papa a. Èske w fè volonte Bondye la? Eske w fè volonte Bondye la? Volonte Bondye se yon sèl mari, yon sèl madanm, ou menm ou pran, ou pran tw, ou di se 4 wap gen ou pran, ou gen 3 deja. E si yo, e gen nan sa w pran yo, se fanm ki ki te lakay ma, ma, mari yo. Kisa w akonpli nan bib lan? E, li di se, li di, li men kòman l rele w, li rele w chyen, li di lap di deyò bann chyen nou menm a e ki pa, ki tap komèt e, e, e nan apokalips an 22 al di sa. Lap di l pat konnen nou, li konpare nou ak chyen nou menm kap peche. Epi nan Matye 7 la, vèsè 23, 25 lan, li di se pa tout moun kap di Senyè, Senyè, kap eritye wayòm syèl la, se moun ki fè volonte Papa a. Li di gen moun ki pral di, Senyè, èske m pat konn pwofetize nan non w? Èske m pat konn chase demon nan non w? Èske m pat konn geri malad nan non w? Lap di, Deyò m! Li ap di, mwen pa konnen nou, nou menm ki tap komèt inikite. Ou son òm pechè, on òm pecherès kap peche tout mob tout tan. Lavi ou son lavi pechadò ke liye. Kounya pou wap ekrim kòm kwa ou ta ka gen relasyon, ou konn bezwen gen relasyon ansanm avèm. Ou ap sezi wè sa. O non de Jezi an, sa ou pa vle wè se li wap wè. Wap wont, wap kriye. Wap ront wap kriye o non de jezi wap ront wap kriye m pa gen ankenn relasyon ansanm avè w m pa bezwen paske m pa annafè avèk temwen avèk advantis paske advantis dayè m fè 11 ans konbyen mwa misyonè map preche nan tout peyi a map antre nan legliz yo pa janm resevwa m Bondye di l rejte moun advantis li konpare yo avèk legliz katolik se andan advantis ou soti se yon katolik ou ye menm chante wap chante ou chante menm jan avèk katolik. Son katolik ou ye masonlòj mechan mechan ke w ye mechan ke w ye le senyè gen pou l retire w nan peyi dayiti le senyè gen pou l retire w nan peyi dayiti mwen di w sa le senyè gen pou l retire w nan peyi dayiti ou menm a tout fanm ou yo Ou menm a tout fanm ou yo a wap bondye ap retire nou nan peyi dayiti wap souye non bondye ki vivan nan syèl la ou pa respekte bondye al li al louvri bib la nan matye 19 pou wè al louvri bib la nan matye 19 pou wè sal di de adiltè ale nan 1 koretyen chapit 7 la li tout 1 koretyen 7 la pou wè sil pou wè kòmanl pale de moun marye pou wè sou nan ling bondye a ou menm ou pa nan la bib ditou ditou ditou. Ditou ou pa nan la bib. Kounya la pou wap vin pale avem. Matye 19 wi depi vèsè premye a jiska vèsè 12 al li pou wè al li pou wè sal di de moun kap kap marye divòse Bondye pa konn divòs divòs se te pou la lwa li te ye menl pa pou kretyen moun kap swiv kris kretyen vle di moun ki sòti andan kris Ou menm ou se yon, ou se yon blasfematè, ou se yon mèsenè, ou se yon ipokrit. Humm, ou se yon mechan. Ki moun ki pral swiv ou? E ki kote Bondye pale avè w la? Ki wè w pral ye a? Ki wè w pral ye a? Anba ajan di dyab, ki wè w pral ye a? Ki egzanp w ap ye? Ki sa w ka fè pou peyi a? Dat w ap bay manti? Ou vin isit depi 2019, ki sa w di ki reyalize? Depi 2010 yo vin ap pote vye mesaj satanik ou yo, kisa w reyalize pou Bondye, anyen w pa reyalize, anyen sa w di yo pa reyalize, al nan Jeremi 30, 28, 29 pou wè, se pa Bondye k voye w, se satan ki voye w, pou kapab twouble lapè piblik, mechan. Bondye pral vanje avèk ou mò vivan e souf ou poko koupe. Ou mouri deja se antere ou poko antere. Ou tande sa m di w la antere ou poko antere. Jezi pral vanje ansanm avèk ou. Petèt sa dwa se petèt dènye bagay m ap di w e Si veritableman se Bondye ki t ap pale ansanm avèk ou, si ou twouve ke mwen menm m nan move chemen, premye sa w t ap fè, ou t ap swa w t ap vin lakay mwen pou w pale avè m pou w ka wete m nan move chemen an, paske w t ap di petèt m kapab enfliyanse pèp la mal, oubyen w t ap rele m nan telefòn, ou t ap ban m kèk ti konsèy pou ke m te kapab kite move chemen ke m ye a. Men otomatikman w pa fè ni yonn ni lòt, se voye w ap voye monte sou mwen. Ou pa menm gon pakèt bagay ou pa menm konnen yo wap voye monte yo wap pale anpil epi kounye a ou tonbe nan banm madichon se satan k pwosede konsa se satan ki pwosede konsa se konsa menm pwotestan fonksyone pwotestan pa janm fè pri se sèl priyè madichon pwotestan toujou fè nan dèyè moun. Ou konprann? Donk, se, Mesi a li menm, li pa t vini pou moun ki te bon, li te vini, moun ou, Jezi w ap pale a, li te toujou di, li te toujou di li pa t vini pou moun ki te bon, men pou moun ki pa bon. Si w jije m pa bon, ou menm, omwen w pa ka pale avè m pou w fè m kite kote m ye ak pa bon an, oubyen w pa ka preche m, ou pa fè sa, epi se madichon w ap ban mwen, se mal w ap pale m tout kote w pase. Sa se, sa se pu, veritableman se Satan k fonksyone konsa. Dakò, se satan k fonksyone konsa. Donk, m ap redi w sa ankò, se dènye, dènye moun ou rive bay madichon. Ou pral rann ou kont ke, kounye a, ou pral rann ou kont ke se dènye moun ou pral fè fasafas avè l. Sa a se byen malere. M byen sa byen, m byen regrèt sa pou ou. Paske m ap redi w sa ankò, menm, menm, menm satan ki satan kounye a l pa atake leve. Bon, se, ou di w konn Bondye, poutan ou pa konnen minimòm sa a. Ok makomè Ebyen E Wap fini pa gen bon konprann Paske Si ou panse ou ka atake tout moun Ou ka bay tout moun madichon Ebyen ou pral rann ou kont ke gen yon dènye moun Ki rele leveye ke ou paka atake ke ou paka bay madichon E finalman Wap gen bon konprann E ou menm olye ou kritike, olye ou menm ou jwe, olye ou menm ou bay madichon, lè sa wa va wa va konnen ke premye sa w fè se priye w al priye Bondye, w al pale avèk Bondye pou w mande Bondye èske sa moun nan di a li soti de ou oubyen li pa soti de ou. Paske chak fwa Bondye bezwen fè w de bagay dwòl, se moun li toujou chwazi pou l fè bagay dwòl, de bagay ki ap etone lemonn, de bagay ki parèt tankou bagay satan fè, men poutan se Bondye menm ki toujou fè l. Se konsa l te toujou ye. Lè Bondye. E m toujou di nou sa nan tan Abraram, depi yon moun pran pitit ou al ofri l an sakrifis, yo toujou di se bagay satan w ap regle. Poutan menm Bondye a te di Abraram al ofri Izarak an sakrifis. Dakò? Menm menm e e Bondye sa a ki te di tout moun te konnen de batiman se sou lanmè batiman e vwayaje e poutan li te di Noe al sou yon tèt mòn al konstwi yon batiman. Tout se te bagay moun fou. Dakò? Menm Bondye sa a, se li menm, an depi de gwo revelasyon ke l te konn bay Jozèf, ki te kite frè Jozèf yo te lage Jozèf nan pui, ki te kite Ejipsyen yo te lage Jozèf nan prizon. Sa di, poutan se Bondye ki te vle l konsa. Donk, men jodi a tou, kesyon plizyè madanm ou wè leve y ap pale a, se Letènèl ki vle l konsa. Dakò map redi w s ankò se Bondye ki vle l konsa donk kounya mete nan tèt ou se ou menm se fi ki pral dirije ki pral dirije Ayiti ki pral dirije wayòm ou pako janm konnen sa ki Ayiti a aprann konnen sa ki Ayiti a e map redi w sa ankò pou w pa di ke w pat konnen pou w pa di ke w te bliye mwen di w sa leveye di w sa jodi a wap re gon jou wap leve gon jou kap rive nan lavi w wap desann kilòt ou devan m pou w banm devan w map di w ke m pa bezwen l se leveye k di w sa e ekri l pou w pa janm bliye l sèlman. Poum fini avèw mesye leve yo manti o non de jezi ou manti o non de jezi de nazarèt map sèvi yo manti o non de jezi de nazarèt mwen ou map sèvi yo manti sa wap di a lap rive dan listwa pawòl ou di a lap rive dan listwa pawòl ou di a li pral fè eko nan tout mond lan pawòl ou di a leve lap fè eko nan tout mond lan ou manti ou manti ou manti fanm sa pitit bondye a mari sony laura senatus la ou manti ou manti ou manti ou manti ou manti. Ou manti! Lap rive dan le mond, dan listwa. Ou manti mesye le veye sa w di la ou manti. Ou rive nan denye bout ou. Se senyè a kite w ekri menm. Ou rive nan denye bout. Ede an an se sal ye? An ok wa gentan konnen. Wa gentan konnen. Wa gentan konnen. Wa gentan konnen. Le senyè pral fè w konn kiyes ke l ye. Paske son imen ou ye sou latè. Le Senyè pral fè w konnen son imen ou ke. Ou manti, ou manti, ou manti, ou manti, ou manti. Bondye m ap sèvi a. Bondye mèt syèl la. Bondye mèt tè a. Bondye m ki kreye montay yo. Bondye ki kreye sous dlo yo. Bondye ki kreye plèn yo. Bondye ki kreye rivyè yo. Bondye Marisony Laura Senatus lan. Jezi Kris de Nazarèt ke l ap lonmen non l, l ap defann non l chak jou. L ap leve non l pi wo chak jou a. Ou manti. Pawòl ou a pral fè ekla dan le mond. Ou tande? Pawòl ou a pral fè ekla dan le mond. Pawòl ou a pral fè ekla dan le mond. Se vre. Jezi rive. Jezi rive. Jezi rive. Jezi rive. Jezi rive. Ou resi rankontre. Ou resi rankontre. Yo t ap fè komès. Y ap chanje lajan nan tanp lan. Èske l te rete dousman? Li te chavire tout tab bizismann yo. Li te rale fwèt li, li te kòmanse fwete. Li te di, Men sa Pawòl lan di, La mezon de mon Pè sera yn mezondepriyè. Fòk Bondye gen yon moun ki kanpe pou li. Malfetè ankò, m ap redi w sa ankò, malfetè, mechan. Ou tande? Mwen se ne pwofesi pam nan li ekri pwofesi Dye akonpli sou mwen an li ekri nan Apokalips 12 la fam e le dragon fam sa gen batay la ak Jezi Kris nou tande satan pèdi batay fam sa gen batay la ak Jezi Kris mechan mechan ke w ye M ba w defi e pawòl sa w ke w di a. Menm jan w wè, depi kèlkeswa moun ki voye yon pawòl sou mwen, epi Lesenyè fè yon wout fèt pou ke m, mwen, pou ke sa kapab, pou ke l te kapab devwale, enben se konsa w pral devwale. Mwen menm ou di konsa? Mwen menm ou di konsa Laura Marisony gen pou l desann kilòt li devan w ap di w pa bezwen l? Enhen! Ou pral sezi! Ou pral sezi wè sa. Ou pral sezi wè sa. Ou pral sezi wè l. Ou pral sezi wè l. E sa pral, sa pral rive an piblik pawòl sa ke w di an, li pral rive an piblik. Epi m fini avè w. Toutalè m pral bloke w, pa bezwen voye pawòl ankò. Mwen pral bloke w. Ou konprann? Mwen pral bloke w, pa bezwen voye pawòl ankò. Se Bondye ki te vle pou m pale avè w menm, ki fè l kite w mete te nimewo w sou telefòn mwen, e pou m te ka pale avè w menm. Ou konprann? An se sa w rete w di? E konsa ou pa respekte èt siprèm nan ki kreye syèl la, kreye tè a? E konsa ou pa respekte èt siprèm nan ki te kreye Jezi Kris la? E konsa ou pa respekte l? Mwen menm Lefeye, mwen menm, mwen menm Lefeye, ki lè w konnen, ki lè w tande pale de non, non, non fi sa a? Se lè lanmò prezidan an wi. Gon lè m t ale m te fè 2 odyo oubyen 3 odyo pou m te voye ba ou. Sentespri di m non wi. Avan lanmò prezidan wi. Se te espri di non menm kote a m efase yo wi. Kounya mwen menm wap di sa? Mwen menm wap di sa? Ayy ou resi kontre avek zo grenn ou resi kontre avek ou resi kontre avek sa ou tap chache ya sa ou tap chache ya ou resi kontre avel sa ou tap chache ya ou resi kontre avel sa ou tap chache ya ou resi kontre avel ooh epim fini avèw tande ou pral wè. Sa pral sa nan tout le mond pawol ou di a lap rive. Paske se pa Laura Marisony pou ta rive derespekte konsa. Se èt siprèm nan menm ou derespekte. Se èt siprèm nan menm ou derespekte. Ou tande sam diw lan? Se èt siprèm nan menm ou derespekte. Hein paske fi sa son pov li ye, li pat chwazi poul te li pat chwazi poul te janm tèt leta peyi. Si m t ap chwazi, m t ap chwazi pou ee mwen te aksepte Jezi pou m te kapab sove nanm mwen. Mwen te aksepte Jezi pou m te viv lavi etènèl, men anyen de plis. Bondye wè ki moun ke m ye, li wè kè m, kòm David, li di, J'ai trouvé l'homme selon mon cœur, epi l chwazi m. Epi pou w ap derespekte Papa Bondye ki nan syèl la konsa? Ha! Enben m pral kote l pou w pitit. M pral kote l pou w mesye. M pral kote l pou m fini avè w. Dakò. Babay. Epi map di w yon lòt bagay ankò, pou w montre ke w vrèman pa gen imilite, ou pa vrèman reprezante moun ke w di w reprezante a. Lè Letènèl voye yon moun, li mete Lespri l sou moun nan, li bay moun nan imilite. Ou imajine w m voye mesaj ba ou, ou di w pap tande yo. Men ou menm wap voye yon bann mesaj ban mwen tankou se yon moun ki gen dyare nan bouch. Ou konprann? Donk, ekoute byen. Fò ase saj, fò ase enb pou w konprann, pou w konn kòman pou w apwoche relasyon antre moun ou menm avèk lòt moun. Si ou di ou p ap li mesaj ke m voye ban mwen, men ou menm ou pa ka ap bonbade m mesaj konsa. Sa vle di, se ou menm ki gen dwa voye mesaj ban mwen, mwen menm m pa gen dwa voye mesaj ba ou. Sa yo rele lè yon moun pale anpil pale pale pale pale konsa yo di sa moun ki gen dyare nan bouch dakò ma soeur enben kounya map m pral di w 2 bagay pou w kapab pou w kapab banm plis madichon pou ke mali a ka rive w pi rapid ok. Bib lan di konsa nan 2 Korentyen 5, 17, Si kèlken èt an Kris il èt in nouvèl kreyati. Lè choz ansyèn son pase, vwasi tout choz son devni nouvèl. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou tande? Si menm si m te, menm si m te, menm si m te konn al kay ougan, depi m repanti m pa ladan l ankò, ou pa konn m lave de peche nan batèm, m mouri avèk Kris nan nan lanmò l e m resisite avèk Kris e, e, e, e nan lavi e parapò a batèm. M pa gen peche sa yo ankò. Peche sa yo pa sou do m ankò. Pwa lou sa yo pa sou mwen ankò. Jezi peye dèt mwen. Jezi pran yo pou mwen. Ou paka ap di se menm swit sa yo ki ap pouswiv nou, ou manti. Ou manti, o non de Jezi, ou manti. Paske depi yon moun lave de peche l, li batize, li repanti, li pa ladan yo ankò, enben, peche sa yo, yo efase daprè Acte 2 vèsè 36 a 47, peche sa yo lave. Se ou k ap pot kondanasyon pou tèt ou, sou tèt ou, paske peche sa yo lave. Mwen gen 43 zan mwen m konnen manman m te konn ale kay ougan avè m laj de 12 zan 13 zan men m konnen m antre pòtoprens depi a laj de 16 zan la mwen menm mwen pa sa fini pou mwen sa fini pou mwen kesyon de ougan depi lè m lekòl pòtoprens a no jou sa fini pou mwen m vin ap antre kay ougan se an 2012 paske mwen a mari m n ap mache a pye nan depatman a depatman pou nou bay mesaj Epi se konsa mwen a mari m nou arive rantre kay ougan yo pou n al preche yo levanjil. Men pou pl pou anyen ankò. Ou kondane tèt ou. Depi se avèk mari Sony Laurent ou rankontre ou kondane tèt ou paske ou di si sa ale veye ou bagay ou fin ou ou rankontre. Mwen m pat e e kote ou kondane tèt ou mwen m pa tap janm mete nimewo sou telefèn ou telefòn mwen. M pa tap janm mete nimewo sou telefòn ou se ou k met nimewo sou telefòn mwen se la ou kondane tèt ou. Kounya wap di enben si sa si se Laura ou gen pou si se leve ou gen pou bay madichon bon rankontre wè ou kondane tèt ou pase se pa mwen menm patap janm mete nimewo w sou telefòn mwen se ou k mete nimewo w sou telefòn mwen kounya pou pou pou ka pa bay e e e e derespekte m. Pou kapab moke m? Se pa mwen w moke, se Letènèl ou moke. Ou tande? Se pa mwen w moke, se Letènèl ou moke. An, se relasyon ke w te bezwen gen avè m? Se relasyon ke w te bezwen gen avè m ki fè ke ou pran nimewo ou mete sou telefòn mwen an? Non, mesye, mwen pa bezwen gen relasyon ansanm avè w. Ou tande? Mwen pa bezwen gen relasyon ansanm avè w. Men sa Pawòl la di, ou konnen mwen menm? Ou konnen mwen menm se yon moun, tout sa m ap fè, se a Bib la mwen annafè. Men sa Pawòl la di nan 1 Korentyen, chapitre 5. Li di nan vèsè 9 la, apôtre Pòl di, Nan lèt mwen te ekri nou an, mwen te mande nou pou n pa mele ak moun k ap viv nan imoralite. Lè sa a, mwen pa t gen lide mande nou pou n separe ak tout moun sou latè k ap viv nan dezòd lachè, ki gen lanvi plen kè yo, k ap vòlò osinon k ap sèvi zidòl, pou n ta egzante tout moun sa yo, se kite pou n ta kite tè a nèt. Mwen te vle di nou pou n pa mele ak yon moun ki swadizan frè nou nan Kris la, men k ap viv nan dezòd, ki gen lanvi plen kè l, k ap sèvi zidòl, k ap pale moun mal, ki tafyatè osinon ki vòlò. Nou pa dwe menm chita sou menm tab pou n manje ak yon moun konsa. Zafè moun deyò pa gade n, men Mwen, mwen pa gen, zafè moun deyò pa gade m. Mwen pa gen dwa jije yo. Se Bondye k ap jije yo. Men, èske se pa devwa nou pou n jije moun ki anndan yo, moun ki ansanm avè n yo, tankou yo di l nan liv la, Wete mechan an nan mitan nou? Ou tande? Ou pa tande? Men sa k fè m pa gen dwa gen relasyon ansanm avèk ou. 1 Korentyen chapit 5, vèsè 9 jiska 13. Al li l pou w wè ankò. Hein ou te relem pou te gen relasyon avek mwen wi mwen konnen nou tap toujou di sa kem pa gen sajès lè map bay la verite e si ou vle ou mèt pibliye a tout moun sam pataje avèw yo ou mèt pibliye a tout moun sam pataje avèw yo si ou vle hein paske nou vrèman pa gen konsyans. Yo te fè revelasyon pou w ke w ap vin wa. Se pa Bondye ki te di w ap wa. Se moun ki fè revelasyon pou w. Se pa Bib lan ki ba w li. Mwen menm, moun pa fè revelasyon pou mwen. Se Bondye ki ban m, voye m nan Pawòl la, ki ban m revelasyon m. Moun vin fè apre e m pa kwè nan revelasyon moun. Se moun ou di ki vin di w sa ki di w moun sa yo se Bondye ki pale avèk yo. Kounya w gendwa te pran konsyans ou ou te dan lerè epi ou pran konsyans pou retounen si w ap di konsa ou te pran ou te ou te ou te pran dyalòg avèk ou avèk mwen pou ke nou te ka gen yon relasyon pou nou rasanble pèp Bondye a men se men Jezi pa mele avèk pechadò non moun e e e mesye Jezi pa mele avèk pechadò sa vle di Jezi ap chache rasanble moun ki ki fè volonte l ou pa tande kisa pawòl la di nan Jan premye vèsè premye. Li di konsa ke tout moun li bay pouvwa. Nan youn nan vèsè yo nan Jan premye an, li bay pouvwa a tout moun ki kwè nan li pou yo vini pitit Bondye. Men ou pa kwè nan Jezi Kris. Si ou te kwè nan Jezi Kris, ou pa t ap gen twa fanm. Ou t ap gen yon sèl, ou pa t ap pral antre anndan kay yon mesye pou pran madanm ni kòm madanm ou. E ou menm di ke madan Jovenel ap vin madanm ou tou. Ou menm di Silvani tou. Men men sel bagay o non de jezi ou pa kapab di sa pou mwen menm bondye tap la gonfle wo sou ou paske ou pa konnen ni an pent ni an penti wap di konsa ke se depi moun pale avè nou e tout moun se mou yo pral mou ou pa konnen son ti kras moun bondye di kap sove ou pa tande ou pa konnen bib la di konsa il ya bokou daple men pe de li. Ou pa konnen Bondye di sa? Nou se la tribi de Juda, se 144 mil moun kap sove nan chak tribi wi. A vle di nou menm Ayiti se selman 12 mil moun wi Bondye pral chwazi pou sove. Menm si ou wè gen tout milyon moun sa yo an Ayiti. Se moun ki kwè nan Bondye, ki fè volonte Bondye, ki respekte Bondye kap sove wi. Wap di paske map pale avèw e wap ou vle ou ta vle gon relasyon ansanm avèm map baw madichon. Ou te deja yon madichon, e pa mwen kap baw madichon non. Ou te deja yon madichon. Senyè a gentan fin planifye pou ou menm e mwen pwè pou voye tout mesaj mwen yo ale sa mwen di w yo paske mwen menm mwen pa tap nan pale ansanm avè w o non de Jezi mwen menm mwen pa tap nan pale ansanm avè w e mwen e e e ou ou se mari m wi ki te ki te ki te ki te mande m nimewo w yon lè mwen te ba li l se li menm ki te di w e e e salut poligam nan wi. Ou te reponn li salut enbesil li te pale avèw la wi se marim ou tande se marim e mwen menm mwen te di non mpa e mwen te dil mwen balil men mpat mpat mpat vle kel te vo anyen ba ou eske ou wèm mete w sou telefòn mwen non ou konprann ou pale sou mwen e e e e e e e. Mwen pa mwen pa di w anyen. Sèlman, mwen di sa Bondye di m de ou. Bondye di w s on fo Kris, mwen di w s on fo Kris. Mwen denonse ke w s on fo Kris. Bondye di m site non tout gwo fo Kris yo nan peyi Dayiti, mwen site non yo. Site non tout gwo fo pwofèt yo nan peyi Dayiti, mwen site non yo. An paske mwen pale avèk e, e, e, e, e severite, se sajès mwen pa genyen? Paske m pale avèk severite a? Paske m ap bay verite a se sajès mwen pa genyen? Mwen pa gen pwoblèm ansanm avèk nou. E tout moun mwen di k ap mouri yo swiv pou wè. Mwen pa menm bezwen pale menm. E mesye, bon ou wè Bondye te voye m di prezidan Jovenel ki tèt peyi a l ap mouri l mouri. E lòt ki pi piti yo. E m di m ap prezidant o non de Jezi. M ap prezidant o non de Jezi. Se pa mwen menm ki di sa, se Letènèl dèzame ki di sa. Se travay mwen travay pou sa. Mwen kite peche ou tande mwen kite peche depi a laj de 21 an m gen 43 ans m gen 22 ans ap sèvi Bondye map mache dan la jistis de Dye dan la dwati mwen egzanp pou tout moun nan tout entegralite ou konprann sa m vle di w la mwen egzanp pou tout moun nan tout entegralite mwen ka mennen yon twoupo pou Bondye la wap goumen avèk satan sou di se lespri satan kap mennen w. K ap mennen m. Paske menm si lespri Satan te vin pran tèt Èv, mwen pa Èv mwen menm. Moun ou wè k di l Èv la, se li lespri Satan ap mennen. Menm si lespri Satan te vin pran tèt Èv nan tan pa l la, l te fè l devye nan plan Bondye, mwen menm mwen pa Èv. Lespri Satan pa ka dirije m. La si w di se lespri Satan k ap dirije m, poutèt Pyè Richa poze m yon kesyon, sa l poze m nan m reponn li. Epi se li nou pran pou nap fè pwopagann mwen regrèt sa pou nou paske bib lan di nan swa ou pa bliye paske kòm ou pa nan bib kòm ou pa nan bib mwen menm mwen diw mwen pa gen relasyon avèk ou hein ou pral sezi tande sa ou pral sezi tande sa ou tande sam diw lan ou pral sezi tande sa kòman Bondye pral pase poul fè nou tout wont. Nou tout fo profèt yo fo kris yo son fo kris kòm jezi te di lèl pral vini jezi te di lèl pral vini ap gen anpil fo kris anpil fo profèt ya pral di e men men menl la menl menl nan mezon sa menl nan montay la e anpil fo kris kap parèt pran plas kris li di pa pa pa e e e e e e e pa kwè yo ou son fo kris jezi rive men poutan ou menm ou vin vini pou vin pran plas jezi. Ou vini pou vin pran plas Jezi. O non de Jezi ou pap kapab. Eske ou ka delivre pitit Bondye sa. Bon ou pral wa. Men men ou pral wa. Bon ou se wa. Ou byen ou pral wa. Poukisa tout pitit Bondye sa yo ki vini ki imigran sa yo. Epi ou pa pran yo ou pa gentan ou pa gentan gen kote pou wa yo ou pa gentan gen kote pou mete yo. Hein se pa dat m tande wap di wa ou pral wa non. Se pa dat m tande wap di sa non. Se pa dat non m tande w ap di sa. Se pa dat m tande w ap di bagay sa yo. Mechan. Ajan di dyab, satan jerenòs. M chase w o non de Jezi de Nazarèt. Pèdisyon. Hein. Pèdisyon et pou lanfè, pou le feu etènèl. Humm. Bib la, se sèl lapawòl ki ka libere moun, se sèl lapawòl ki ka chanje moun, se sèl lapawòl ki ka transande moun. Ebre, Ebre, Ebre, Ebre 12, Ebre, eskize m, Ebre 4 vèsè 12, 13, li di, Ka lapawòl de Dye è vivant e efikas, pli tranchant k'in epe kèlkonk a de tranchan, e jwenti e mwèl. Li tèlman, li tèlman pwisan, li pi file pase yon epe ki ka, ki ka, ki file de bò. Hein, li arive kapab transande pou l fè vyann kontre avèk mwèl ki anndan zo. E poutan, e fizikman vyann pa kab kontre avèk mwèl ki anndan zo vrèman. E pawòl la tèlman pwisan, li konpare avèk sa. Hein, li di w pawòl la e li k jije kè, li k jije panse. Se li k kontwole kè nou, li k kontwole tout sa k panse nou, tout sa k ap pase nan nou menm. E, li di, pa gen anyen ki kapab kache devan l, tout bagay tou nu devan l, e ozye devan moun ke nou gen pou n rann kont lan. Epoutan ou menm ou rejte lapawòl, ou rejte lapawòl, w ap vin pale m de revelasyon ke w fè, kwè de kwa revelasyon, nan ki revelasyon m te ye? Mwen menm mwen konnen Bondye bay revelasyon tou, dapre Jòb 33, vèsè 14 a 26, men revelasyon mwen, se a Bib la l mache. M pa bezwen revelasyon san la pawòl ok m pa beswen revelasyon san la pawòl mwen di w sa tande mwen di w sa o non de jezi mwen di w sa satan jere nonw ou bezwen bondye la gon flewo sou ou si se mwen wap antreprann avèm regrèt sa pou ou ou bezwen pou bondye la gon flewo sou ou eske w bezwen pou bondye la gon flewo sou ou lap lagel Li preparel pou ou lap lagel. Eh mwen te mwen pa fèt tou bon non mwen te nan mond lan wi mwen te gentan mwen te gentan satan te gentan keyim tou vle vle vle pranm pou li wi li te gentan vle poul fèm tounen yon fanm movèz vi wi. E, mwen te pase nan mond lan, mwen te gentan nan ga, nan ren, nan pase plizyè gason nan mond lan wi. Mwen, mwen te gentan ap peche wi. Fè, fè, fè plizyè bagay ki pa t agreyab nan zye Bondye, lè sa a m te katolik. Men Jezi rele m. A 21 an m vin jwenn Jezi, m gen 43 zan. Depi 43 zan, mwen jwenn yon mesye ki renmen m. A 23 zan m marye, li marye avè m. Li marye avè m a 27 an daj, men m gen 43 zan, nou gen 16 zan maryaj. Yon sèl mari, yon sèl madanm. Ou konprann? Marim mwen genyen an, se marim li ye, li pa gen, m pa gen lòt, li menm li pa gen lòt. Ou se yon coureur de jupe. Gade pa fè m bagay konsa. Ou konn sa ki pase, mwen pral president d'Haiti, lè m president d'Haiti, Sentespri ap fè m mete w deyò. Sentespri ap fè m mete w deyò.